Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Aujourd'hui, c'est bien le 31 août 2021. Alors, c'est le dernier jour du mois d'août. Non pas jouer ça encore parce que avons le 31 août, mais ce sera en 2022. Et dès me mois août ça, au revoir en 2021. Alors, c'est parti pour votre émission. Just avan komanse, yon tout petit rectifikasyon pou vous parce que hier nan kal emisyon sou lan mo euh, kal Henry alias deporte, Mwen te fèk konprann ke e m te mete sa o kondisyonèl kòmkwa Kat Ponyèt, yon pwòch Carl Henry, misye ta sanse pèdi lavi l. Non, misye la e batay fèt pi rèd. Hum! Kote n ap pale la a, moun Belanton, moun ki nan zòn ki tou pre a, nan gwo difikilte. Paske, gen anpil kout bal k ap tire e gen pote boure ki fèt o nivo dè de kan. Fò m di nou ke, pou nou kapab byen konprann istwa. Depòte fas ak lanmò san jou a. Mwen prale nan rasin koze a avèk nou pou n konprann pi byen. Depòte antre nan peyi Dayiti. Ok, yo depòte misye. Misye, misye ap viv nan zòn nan. Men èske w konnen ke nèg 400 mawozo yo te kidnape Carl Henry alyas Depòte? Yo kidnape misye. Men pat gen kòb pou bay. Te gen yon fanm ki mande pou lage misye. Men enfòmasyon yo ta fè konprann se ta menm fi sa ki ta fè kidnape l. Lè yo fin lage Carl Henry, fi a di l ap peye, ben fi a lage pye l li mawon. Donk nèg 400 mawozo yo pa jwenn lajan. Lè nèg yo pa jwenn lajan, nèg yo di bon de tout fason fòk yo jwenn kòb yo. Genyen yon pwòch Carl Henry ki deplase sou yon machin. Gen enfòmasyon ki di se ta frè Carl Henry. Pandan misye sou machin nan, nèg yo mete yon antèn, yo pran machin nan nan men pwòch Carl Henry a. Le tip, il a appelé Carl Henry pour lui dire, Écoute, nèg 400 mawozo yo pran machin nan nan men m. Men, pandan Carl Henry li menm te lage a, ou konnen misye, depòte. Misye fè tou sa l konnen pou l genyen zam ak minisyon. Brèf, lè Kalanri jwenn nouvèl la, Kalanri gentan al tann nèg yo o kou de wout. Kalanri retire mayo l sou li, sa w tande a la a, batay pete. Kalanri tire 5 nèg. Vin gen yon fas a fas ant li menm avèk Lanmò 100 jou paske Lanmò 100 jou te sou plas, daprè enfòmasyon yo. Lè Lanmò 100 jou pase a goch, li tire. li wè l tire sou yon chat. Lè l pase adwat li tire, li wè se sou yon koulèv. Donk, Lanmò 100 jou fè fas ak yon moun li pa konprann jou sa a. Kal Anri pete sou misye tou, misye pa pran. Lè Kal Anri wè sa, Kal Anri frape vant li. Bow! Bow! Bow! Epi, Kal Anri rale yon manchèt. Lè sa a. Lanmò san jou jwe pye l, li ale. Enben depi lè sa fò n di ke konfli a kòmanse. Youn vin pè lòt. Se de nèg ki pa pèse ki fè fas kare. Men, batay sa m ta kapab di l pa gen yon siperyorite. Jodi a la a, klan Lanmò san jou a antre nan baz Kalanri, nan Belanton l fè dega. Lè Kalanri desann tou. Li fè anpil dega. Se konsa bagay la ye. Avan arestasyon Carl Henry, Lanmò 100 jou moute nan baz misye, tou pre bò lakay li. Ansanm avèk gwoup li, li jwenn 4 nèg k ap ranje kawotchou. Li vide toule 4 nèg sa yo atè sou pretèks ke nèg sa yo se ta pwòch Carl Henry. Men se fo paske 2 jan ki yo menm abite nan zòn nan Ebyen yo di ke moun sa yo pa gen ankenn lyen avèk Carl Henry. Carl Henry fache li desann, li touye nenpòt 15 moun pou lanmò san jou. Viktim, inosan ou koupab on sè pa. Men l touye 15 moun. Bagay la vin rèd. E pa bliye tout rèv nèg 400 mawozo yo se kontwole tout zòn sila nèt san yo pa gen ankenn moun ki kapab ba yo pwoblèm. Men le pwoblèm il è byen la. Eske nou konprann? Kounye a, lè yo vin arete Carl Henry, il semblere ke Carl Henry se ta yon Samson. Paske, tout fòs Carl Henry se nan cheve li. Pa bliye ke yo arete Carl Henry se nan mwa janvye, nan mitan mwa janvye an, nan zòn 16, 17 konsa. Yo vin koupe cheve Carl Henry. La a m vin konprann ke Le fèt ke yo koupe cheve Carl Henry, Carl Henry vin trè vilnerab. Lè yo vin lage Carl Henry, nou konnen rès istwa yo, tou sa l te fè bagay sa yo. Epi se la, nèg yo pral mete men sou Carl Henry. Lendi, janvye, ou pran fevriye, mas, avri, me, jen, jiyè, out, sa fè anviwon 6 a 7 mwa. Ebyen, Carl Henry sanse pèdi fòs. E se la nèg yo vin mete men sou Carl Henry. Men fòk nou pa bliye ke Carl Henry gen yon nèg ki toujou ap batay avèk li ki se yon veritab alye ki se 4 ponyèt. 4 ponyèt la li menm se yon lòt danje menm jan avèk Carl Henry. Mwen te panse apre lanmò Carl Henry, bagay la tap vin trè fasil pou nèg 400 mawozo yo pou yo kapab gen tout kontwòl zòn nan San ankenn anfas. Non, se pa sa paske lè nèg yo fin touye Carl Henry an, sonje m te di nou m pote yon ti rektifikasyon pou nou asavwa ke Kat Ponyèt pa mouri. Ebyen, Kat Ponyèt pral pase alaksyon. Yè, Kat Ponyèt tire 2 nèg pou nèg 400 Mawozo yo epi li desann nan baz nèg sa yo, li boule anviwon yon ventèn moto. pou kont li. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Bon, 4 ponyèt sa son danje. Men sa pa rete la puiske nèg 400 mawozo yo tou yo menm, yo desann an retour nan baz misye, yo boule plizyè kay. E depi yè a, bagay la dejenere o nivo de zòn Kwadèboukè a, zòn Belanton, zòn nèg 400 mawozo yo kontwole tou. 4 ponyèt la li menm se youn nan nèg. Ou mèt ap simen bal sou li. W ap fè kòve. Men, Kalanri te konsa tou. Imedyatman yo vin koupe cheve Kalanri, misye vin trè vilnerab. Te gen de nèg avan batay sa, dènye tranch batay n ap pale la, ki pase nan zòn nan yo wè 4 ponyèt kanpe yo simen bal sou 4 ponyèt 4 ponyèt mache l pran nèg yo li touye yo ak men l san se pa zam li itilize paske misye son sovaj e misye pran nèg yo li touye yo ak men li. Kounya la batay la rete ant nèg 400 mawozo yo ansanm avèk 4 ponyèt si nèg yo pran kalanri kounya la. Moun ki rete kòm veritab defi pou nèg sa yo se 4 ponyèt. E nèg yo sèmante fòk yo fini avèk kesyon 4 ponyèt la. Men 4 ponyèt sè ton Robin des Bois. Sè ton dur à cuire. Li pa pote boure nan batay nenpòt ki fason. Li gen anpil taktik. E nèg 400 mawozo yo tou yo menm, bon se mawozo yo ye, jan sa ye, y ap pote boure. Ebyen fò m di nou ke Sa kap pase la li vle di sal vle di a. Li vle di ke moun ki nan zòn sa yo, moun sa yo pa alabri ditou, ditou, ditou, ditou. A wè. Paske apre batay la la, ou ta kapab imajine apre ke Carl Henry fin mouri, genyen moun ki tonbe nan kan nèg 400 mawozo yo, genyen moto ki boule nan kan 400 mawozo, epi genyen kay ki boule nan kan alye Carl Henry. ki se 4 ponyèt. Eske 4 ponyèt ap rive reziste fas ak tout ekip sila a? Paske nèg 400 mawozo yo anpil. Men de tout manyè, se batay k ap fèt. Batay pou kapab kontwole zòn. 400 mawozo gen anpil alye. Men 4 ponyèt li menm di ke li p ap kite nèg yo fè li sa yo fè Kal Anri a. Sa m ta kapab di an konklizyon se ke peyi Dayiti fini nèt. Peyi Dayiti pa gen anyen ki rete ankò. Lè yon bandi mouri, si se lapolis ki touye l, fòk anpil polisye fè trè atansyon paske kapab gen reprezay. E menm moun nan popilasyon an tou fòk yo fè trè atansyon lè yon bandi mouri pou lòt bandi pa vin fè reprezay. Se konsa l toujou ye. E sa k ap pase a la a? Franchman, m ta kapab di, li depase otorite yo. E n ap mande tèt nou, kilè bagay sa ap fini pou chapit bandi an ta kapab refèmen nan peyi Dayiti pou ke anpil sitwayen ta kapab viv san kè sote. Men ekoute, sa se yon fos esperans paske si w ap reve pou ta di ke pou Ayiti pa ta gen yon grenn bandi ankò, ou pa sou latè. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.